Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ebyen m ta kapab di m pa konn kilè bouch mwen ap stope nan bay move nouvèl sou peyi dayiti bagay la grav Paske pa bliye nou pral nan fen ane ebyen aktè de banditism yo ebyen yap miltipliye dan la rejyon metropolitèn de Pòroprens. Kidnaping, Nan dènye moman sa yo gen yon remonte akt de kidnaping dan la rejyon metropolitèn de Pòroprens. Premye nouvèl, ansyen prezantatè ribrik Ti Koze nan Panyòl, jounal Gran Boulva, radyo, televizyon Karayib, Alexander Galvez, Anlve, ce samedi, par des individus armes, sur la route de Malpas. Yo pran misye wi. Nèg yo pran Galvez. E ou konnen depi se nan zòn sa a yo pran yon moun, aparaman, ou kapab fè referans a gwoup 400 Mawozo. Donk, Galvez ki li menm toujou fè rantre sòti nan Repiblik Dominikèn, aparaman li te nan prive li, paske se yon moun ki genyen sa n ta kapab di yon ti notoryete lotbò a, donk li gen posiblite pou kapab rantre an prive an Repiblik Dominikèn. Donk, yo mete men sou Galvez. En moins d'une semaine, le frère de Macgerson Philistin enlevé. Et puis ou pral jwenn Galvez. Donk, sektè près la, yo kòmanse ap atake l. Donk jounen jodi a la Galvez nan men ravisè yo pa gen twòp enfòmasyon, de tout fason ebyen yap tann paske kounya la pral gen kontak telefonik pou ke fanmi an kapab pale avèk mesye yo e wè nan ki mezi ben yo ta kapab fon ti asoupli yo e petèt jwenn mansyetid lakay mesye sa yo pou wè si yo ta kapab lage Galvez petèt ke yo pa konnen si se Galvez men antouleka nouvèl la deja fè la une sur les réseaux sociaux. Ekoute mesye, si se pa 400 mawozo, kèlkeswa lòt baz la, ebyen se Galvez ki nan men nou. Galvez ki, an kèlke sòt, t itil peyi a nan fason pa l, lè li te konn ap bay ti koze nan Panyòl sou Caraïbes FM atravè jounal Gran Boulva. Genyen 4 moun yo kidnape, se jedi, nan zòn Tibe, nan Kwadèboukè. 4 moun sa yo kidnape jedi Ebyen fòn di ke genyen 3 ki rete nan men kidnapè yo. Katriyèm nan yo lage l paske tou le 4 moun sa yo se moun ki ap travay nan Barboncourt. Men lòt la yo lage an se paske lè yo gade nan badj li yo wè se djòb li konn ap fè nan Barbancourt. Se yon moun ki ap ranmase kann. Aparaman de bòn fwa byen si yo bay misye mil goud pou li retounen lakay li. Epi lòt 3 moun yo yo nan men ravisè yo. Ces quatre personnes c'est bien Boss Carlo, il y a également Boss Pwalo ak Merès. Donk se 3 moun sa yo. Genyen premye apèl telefonik ki ap fèt, paske yo kidnape moun sa yo vè 2 zè 30 jedi aprèmidi. Premye apèl telefonik yo pa t gen repons. Se nan vandredi aprè midi, baz la reponn, li di moun yo mèt poze, y ap rive sou yo. Donk yo pral pale de pri aparaman. Epi konsènan konpayi sa a mesye yo ap travay ladan li an, ebyen fanmi an m ta kapab di panse ke konpayi an pral kanpe avèk yo nan moman difisil sila a. Kant yo tyeke responsab konpayi sila a, ebyen responsab la di, non mèt fè demach, nenpòt sa k genyen, Nan fèm konnen. T gen yon voice yo voye pou mwen. Se yon voice pou kapab mande mesye yo pitye. Pitye pou moun sa yo ki nan men yo paske gen yon pwòch moun sa yo yo kidnape yo ebyen ki gen yon pwòch li e ki vle fè pase mesaj sa li menm e pa antwemiz lòt pwòch sila a ebyen li fè Circule yon voice pou ke mesye yo kapab gen yon ti kras pitye pou moun sa yo. Ann tande. Wi yo te yo te yo 4 moun kounye a menm gen gen yon gen youn nan yo 4 lan yo voye youn ale epi yo kenbe 3 mesye yo bòs kalo bòs pwalo E pi Merès. An, yo voye youn ale paske li, yo gade, lè yo gade batch yo, yo wè yo pa anplwaye yo menm, ti gason pa anplwaye, ti nèg la pa anplwaye, se yon, se yon, e, se yon, yon ti nèg ki konn fè dyòb anndan ba, Babankou, e ki konn ranmase kann. E pi yo jis bay mil goud, e pi yo voye l ale, yo kenbe twa lòt nèg yo, Bòs Kalo, Bòs Pralo, e pi Merès. An, an, yo kidnape yo jedi, vè lè de zè e demi. e ke jous kounya lè yo rele yo prèske san repons, e ke yè aprè midi nou te fè yon tantativ pou rele yo, yo di yo di nou konsa ke y ap rive sou nou, se repons sa yo ban nou. Epi konpayi yo t ap travay pou li an, yo t al depanne machin nan, pou yo a se Babankou, e nou ale Babankou, Babankou pa ban nou okenn repons, Babankou sèlman di nou e nenpòt sa k genyen n a fè l konnen. Nou panse se li menm ki ta dwe fè demach yo, paske se nan kad travay yo, se yo menm, se pou yo ta travay, se pa rapò a yo menm ki fè yo ta nan Kwadèboukè. Donk, m panse se yo menm ankò k pou ta antame demach yo, epi pou yo ta fè nou konnen. Men Babankou li menm, li menm di konsa ke se, se, se nou menm pou ki fè konnen, se nou menm pou ki mete yo okouran de kisa y ap fè. Èske w konprann? Donk, nan sans sa e. nou oblije pran konkou laprès epi pou ede nou jwenn liberasyon 3 anplwaye Bamako sa yo. An novanvre 2020, te gen yon seri de act de kidnapping, ensekirite, moun ap mouri pasi pala, moun te konn ap poze tèt ou kesyon pou di èske an 2021 nou kapab reviv menm sitiyasyon sila, pire. E la, on peut se poser cette même question disant, èske 2022 ap menm jan? Se kapab menm pi. Antouka degaje nou, kontinye viv nan peyi sa, viv au jour le jour, paske lè w wè yon jou nan peyi sa, toujou sonje m di nou sa, ou se yon moun ki blende. Antouka mesye, m espere ke nou gen yon ti pitye pou popilasyon ayisyèn nan paske se desanm ki pral rive, fòk moun yo kapab vake. Nou bezwen lajan se vre, men bezwen lajan an twouble popilasyon an, popilasyon sa ki deja pòv deja. Waww. Antouka mwa jan e mar. Brèf, nou prale nan Site Solèy. Gwo batay nan Site Solèy! Fò n di nou ke anba mòn Site Solèy la, li prèske yon zòn fwontalyè pou Bwouklin e Boston. Alò, pati je pèp ak pati je nèf. Je pèp Bwouklin, je nèf Boston. Men, tou de katye sa yo ki an rivalite, yo di tèt yo E youn voye nouvèl bay lòt, Ekoute, se mwen k ap fete fèt Imakile Konsepsyon nan Site Solèy. Gabriyèl di sa, Le klan de Matyas a di sa, e je nèf ap antre nan batay pou ke yo wè kòman yo kapab jere kestyon sa. Èske se fasil? Anpil bal chante yèswa onivo de Site Solèy. Paske a chak fwa fèt la pral rive, ebyen nèg yo sèmante y ap lave lòt. Youn ap lave lòt, sa vle di pou yo kapab gen kontwòl se yo menm ki pou fè pwogram nan blòk sila. Pa vrèman. Men pa bliye mesye m toujou di nou, lè nou angaje janr de batay sa yo, se popilasyon an ki toujou viktim. Lè genyen moun mouri nan popilasyon an, yo pa gen ankenn moun yo pral pote plent. Wè, pa gen ankenn moun yo pral pote plent. Poukisa nou oblije antre nan yon lojik konsa? Mwen m toujou di nou mete ba lèzam. Paske nou nan zòn chomaj, povrete, grangou, mizè, epi lagè ankò. Ayiti sa vin tounen yon Ayiti lanfè. Fò m di nou ke gen enfòmasyon k ap sikile kòm kwa genyen sòlda ki tonbe. Men mwen menm m poko ka konfime enfòmasyon sila a, se sa k fè m pase. sou enfòmasyon sa. Men ekoute avan le 8 Decembre ebyen ap gen anpil lòbèy nan Site Solèy se sak fè nap mande popilasyon an pou yo pran yon maksimòm de prekosyon sinon ka kite yon ti zòn nou rete ki anba vant nèg sa yo an atandan ke yo menm yo fin batay an nou fè sa paske pa gen 2 mouri e lè w mouri Pa gen ankenn jistis ke w ap jwenn. Brèf, jodi a m vle fè yon ti pale ak yon seri de fanatik. Nou konnen m renmen nou anpil e dènyeman gen yon fanatik ki fè yon kòmantè pou di ke RL prod ti visye, ti vòlè, ou pran kòb nan men Lamòt, ou pran kòb nan men G9. Brèf, lè sa a mwen ri, mwen di lol epi mwen di granmate sa zanmi m. Ou vin fawouche m. Epi mwen di sa avèk yon ton, m ta kapab di yon ton boufon, epi fanatik la di waw, RL Prod ou konnen m renmen w pou sajès ou, se pa yon bagay m ap fòse fè, se pa yon jimnastik. M just konsa paske mwen se yon moun blende, kòmsi m pa destabilize. Fasil. Gen anpil kòmantè ki di ke m gen kòb nan men map travay pou je nèf. Tan m di nou byen. Nèg politik tcheke m, mwen di yo, sorry. M pa bezwen yon goud nan men nou. Fanatik yo se yo menm ki RL prod. M pap fè fanatik yo wont. Lè m bezwen yon bagay, se toujou fanatik yo mwen mande. E mwen te toujou ap pwone pou ke genyen rekonsilyasyon nan mitan nèg ame yo pou ke batay an favè. popilasyon an pou li kapab fèt pi byen. Avan ou di yon bagay, reflechi sou li anpil pou wè sa w di a si l kadre. Si m pa bezwen lajan nan men nèg politik mezanmi, m pa kwè m ta oblije al pran nan men bandi. E ban m di nou yon bagay, si m antre nan yon lojik pran lajan nan men yon bandi oubyen yon gwoup de bandi pou m sipòte li, konprann byen ke gen yon seri de lòt bandi m p ap kapab pale avèk yo. M pap ka fè entèvyou avè yo. M pap ka ale bò lakay yo pou m wè kòman moun yo ap viv. M ap sipòte je nèf, mwen fè repòtaj sou Belè, mwen fè repòtaj nan Gran Ravin, mwen fè repòtaj nan Vilaj de Dye. M pa vle di twòp bagay, men reflechi byen sou sa n ap di a oke. E si yon nèg zanmi m, l ap di tèt li, Hum! Se pa vre. Bon, antouka m panse ke lòt moun pral pale pou mwen nan sans sa a. Men m vle di nou yon bagay fanatik yo, Nou menm ki di sa, nou menm tou ki pa antre nan lojik sa, m vle pou moral nou wo. Nou konn kòman? Paske demen si Dye ve, se kapab ou menm on moun fè yon move deklarasyon sou do w. Men ekoute fòk ou mete tèt ou sou zèpòl ou lè w tande yon jan de deklarasyon destriktiv ki fèt kont ou, ebyen fò w di, je m'en fous, la vie faisant. Pa bliye jounen jodi a, ou kapab akize yon moun, men demen si Dye ve, Lè akizasyon an vin sou do w, fò w di, a, sa ariv dan lavi. Men fò m di nou ke rezo sosyo se bagay ki trè difisil. Jounen jodi a, menm moun sa k ap bat bravo pou ou paske ou di yon bèl bagay ki fè l byen, demen si Dye ve, l ap di w, ay ti vòlè, Vous comprenez Donc, vous voulez nous comprendre ça bien.